Mwen wè nèg yo ap remèt Robenson Pierre wi menn. Nèg li te avoka. Ke vitelom wap pale la verite. Notre premye minis notre premye minis notre reprezantan le chef du CSPN. Ariel Henry. E nou chita avek le ministre de la planification. Sa vle di Ricapierre. Ricapierre. Très bien. Si ou tap dòmi leve kaka chat la pran lari medam mesye koze yo anpil chèf gang vitelòm re frape ankò li pase men pran elbe ak Ariel Henry poukwa pa minis planifikasyon nou vle pale de Ricard Pierre li te chita nan reyinyon ansanm avèk yo jodi a pa gen wout pa bwa pa gen benyen kache lonbrit nouvèl la gaye. Pawòl anpil la fini, jodi a chèf gang Vitelòm konfime tout enfòmasyon ki t ap sikile yo, pa gen wout pa bwa, chèf lapolis la avili nan kontribisyon l ak chèf gang, jodi a Vitelòm moutre tout grif li, pa gen moun ki ka di manti e se sa li konfime nan sa ou pral tande la. M p ap rete anpil men kite m ale ansanm avè nou pou m di n gwo kout filè fèt, lapolis ap kontinye trake bandi, genyen 3 bandi yo mete anba kòd nan zòn sant lan e yo prezante yo bay laprès. Misye Sofia TV 83, an nou antre nan detay enfòmasyon yo, Theriel gaye nouvèl la, Vitelòm pete lobo, pawòl lan pil la fenk kòmanse, peyi a tonbe tèt anba, chèf lapolis la nan gang e se sa m pral envite n tande. Rete la, poko deplase, men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Bay peyi a 5 grenn non Vitelòm, fè sa pou nasyon an, fè sa pou larepiblik, fè sa pou tèt ou, fè sa pou pitit ou, fè sa pou fanmi w. Bay peyi a 5 grenn non. Nou chita avèk ex senatè Nenel Cassy. Nenel Cassy. Nou chita a Mèt Michel. Andre Michel. Nou chita avèk direktè aktyèl la. Se fè pati de manm. Kiyès e wap pale direktè aktyèl ki pa ki pati? Direktè de la polis. Sa vle di Frantz Elbé. Fè pati de lekip. Sa vle di Frantz Elbé. Frantz Elbé. Ok sa fè 3. fè pati de lekip. Nou chita avèk le premye minis avan ke l te kote l ye a. Ekoute byen, sa vle di ou pa sa, e Ariel Henry w ap pale la? Tout moun nèt sa yo chita ansanm avè nou. Ariel Henry kiyès ki akouche l? Se Lanmò Jovenel ki akouche Ariel. Vitelòm inosan. E ou ka, ou ka petèt, jan peyi an, jan nasyon an, jan ke y ap fann nou nan medya, nan medyatalizan nan peyi Dayiti a, si l pa sa, di l pa sa. Vitelòm gen dwa pa fè 100 kidnaping. Vitelòm gen dwa pa ka pa fè 200 kidnaping. Si gon gwoup polisye k ap fè kidnaping, di men tèl kidnaping ki te fèt, se yo ki te fè l. Ou menm Vitelòm, èske ou pa fè kidnaping? Gato, Se youn nan rezon ki fè m di w, moun ki pè pa ka kanpe sou moun. Evidamman. Kèlkeswa yon nèg k ap fè yon zak ki pa ka asime l, Se paske l pa kwè nan tèt li. Trè byen. Ok? Trè byen. E mwen te di l, avan ke m te pale avèk li, lanmò, m pale a zo, m pale a lapli, nou te gen yon lyen e m di l ke n te gen yon chita pou n te kreye yon, se s kon apèl yon forum de fantôme. Lè sa a n te chita avèk de wo grade. Site non. Tèlman mye plase o nivo di gouvèneman aktyèl. Site non. Mwen te di l yè nan pwent près la. Trè byen. Tout nèg ki fè pati de gouvèneman sa aktyèl sa la, tout nèg sa yo fè pati de ekip ki te fè san koule, ki te fè mò pou yo te ka patisipe nan gouvèneman sa la. Peyi an, dyaspora ayisyèn nan k ap soufri ki konnen ke nan ki nivo yap detwi jèn gason nan peyi ya, ki konn nan ki nivo ke yon pakèt nèg nan gang nan peyi ya, epi se nèg a sapat lan, se pitit sòrèt lan, yap di a, e kòmsi yap bay pote tout chay yo, aprè tout planifikasyon fin ansanm avèl. Epa mwen, epa mwen papa. Danm m pap detwi'w. Vitelòm pale, misye pwouve ke'l son pwisan, si ke w paka koresponn ak misye, tout sa'l di yo se verite. E prèv ke w se alye Vitelòm. M pale ak konsyans mwen, m pa pale pou m fè moun plezi. E pa mwen non e Vitelòm ki site non w ke lè y chita avè w ou se ou fè pati de lekip. Kounye a demanti misye. Enben, kòm misye di l pa bandi se yon antreprenè l ye, enben pran avoka w kounye a ou konprann rele avoka yo la yo p ap fè anyen, rele misye la ou konprann some li pou difamasyon, Frantz Elbe. A Vitelòm papa Vitelòm di bon gade pou w wè dcpj arete papa Vitelòm nou fè tolalito avè l apre sa n libere l. Papa Vitelòm di w misye se sitwayen l ye, li peye DGI, etsetera, l pa gang. Bon nou dakò ak sa. Kounye a sa w pral di m la? Sa m ap gade sou ekran la a, Vitelòm ki fè sa wi. Ou konn sa w ap gade la la sosyete? Moun ki sitou Facebook. Ou wè imaj sa a? Se ti mak komisarya Pènye ou Frantz Elbe ou bliye sa? Ooh bon bon m fè rapèl pou mwen gè nèg yo bliye yo bliye vit bon m di w wè ann gade sa a sa se ayè wi bon m fon ti rapèl pou Frantz Elbe map pale avè l la lap tande m ou mèt bay ou pa bezwen fèmen radyo a Frantz Elbe wè m fèmen radyo a ou pa bezwen fèmen radyo a map pa al ou ekri m la map pale avè w menm petèt wa wa pran konsyans aswè la wap dòmi si w ka dòmi bon m poze w kesyon imaj ki sou ekran se komisarya Pernier a Vitelòm kraze plat. E pa bal li vin tire non. Li misye fin pete bal li met polisye yo deyò epi li vin a materyèl li li kraze komisarya. Frantz Elbe ou bliye ou pa konn sa non. Ou pa konn sa sa fè 1 Bon m di w nèg yo mete yon komisè de polis komisè Back nan kwadèboukè pa menm fè anpil tan podyab malere a. Nèg yo debake, nèg Vitelòm yo debake yo al tiye misye lakay li la Tòsèl. Komisè, komisè wi, responsab polis kwadèboukè wi. Komisè de polis. Vitelòm ale l touye misye devan lakay li la. Nèg Vitelòm yo. Sa fè 2. Vitelòm, misye tèlman pwisan Nèg yo ale, yo pati dèyè yon enspektè de polis. E jiskaprezan machin enspektè a nan men nèg yo. Yo tiye misye tou prè a la, tou prè tapaj la. M bliye non misye. Enspektè de polis. Sak pi grav la, nan la bò Eddy One nan la, nèg yo asasinen yon polisye USGPN. Yo fin tiye nèg la. Bandi yo ale. Yo kite kò a atè a. Vitelòm rele nèg yo, l di yo retounen vin pran kadav polisye a pou yo ale avè l pot ba li. Yo fè sa vre. Ou tande sa Francel Beas, ou konnen ou pa fè nouvèl. Se TT t pou raple w sa mwen pa fè nouvèl. Bon m di w yon ti bagay. Nèg yo ale yo pran yon polisye. Kòman misye rele Herby Jean Baptiste si m pa twonpe m. pandan misye nan yon zòn gagè lasoupènye yo pran misye jiska prezan fanmi misye pa jwenn tras misye frantz elbe ou pa konn sa ou pa konn sa paske ou pa gen tan ou tèlman ap travay ou pa fè nouvèl ou pa konn sa kap pase nan peyi a ou pa gen tan podyab sa di m pap detwi w papa se sa kap fèt nan peyi a ke map raple w. Paske ou pa gen tan. Ou pa gen tan. Ou konprann sa m di w? Ou tèlman ap travay ou pa gen tan. Ou pa tande radyo. A di mwen menm fò m raple w sa k pase. Epi pre ou met nan achiv ou. Petèt yon lè w a fè yon move san. W a aji. W a aji. Tande byen la sosyete. Sa k pi grav la. Vitelòm wi. E Vitelòm ap al sou ekran. Bon m di w. Misye fè yon dènye bagay. M te montre n sa deja. Nèg yo al vòlontre lè siman. la nan Pernier devan pandan pandan nèg yo ap debake yon siman wi nèg yo desann yo yo pran trelè a yo ale avèl yo paka kase koub la la gade pou wè nèg yo ale yo al chèche lodè yo yo vin pèse wout la jantiyman wi yo vin pran lodè yo yo ouvri wout lan pou machin nan ka pase men la sou ekran m pa fabrike bagay bagay yo la Ba yo la, m pa kab voye flè pou nèg alòske men bagay yo devan m la m pa envante anyen. Sa di premye chèf gang m wè k alèz konsa nan yon peyi. Kounye a si nèg la di ke ou se zanmi l, li chita avè w n ap bwè gwòg ansanm, kounye a kisa m pral di la pou m di e pa vre? Alòske pa gen anyen misye di l fè l pa fè l. Si misye di l ap bloke pèmi l bloke l, lè l di l ap debloke l debloke, anyen pa rive l. Operasyon te fèt ap fèt depi ou wè yo pral atake vitelòm afon operasyon kanpe m ta renmen Elbe di peyi an kisa ki koz operasyon sou tòsèl la kanpe bon menm polisye t nan operasyon an pa konnen pou kisa operasyon an kanpe bon si w bya yon polisye t te nan operasyon an mande yo mesye pou kisa operasyon tòsèl la kanpe yo menm yo pa konnen. Se sèl ou menm ki konnen ou DG polis la. Sa di sa e ou m atake wi. E pa ti polisye yo non, se ou menm pou m atake. Paske ou se papa polisye yo. Si w se yon père de famille. Sa di tout sa k pase nan polis lan, si se bèl bagay li ye, se ou y ap bat bravo, y ap di o bon DG a bon bagay. Fò w aksepte pasif yo tou frè. Sa di lè nèg, lè gen yon bèl bagay ki fèt, y ap di bravo. Se vre ke nan jou avan yo, sa w te wè, m t ap bat bravo pou ou wi. Paske lè m wè w demare, m panse w t ap fè yon bagay serye. M di, a! Sanble Elbe vin la, l ka fè yon bagay. M t ap bat bravo pou ou nan sans ke tout bagay ke m toujou mete nòt pozitiv. Men lè kounye a m vini, dayè, depi lè m te la, sonje premye emisyon m fè, lè yo fèk vin avè w kòm DG, Se dosye Thierry nan kwadèboukè m te rale w sonje sa? Epi gon zanmi di a misye fèk vini, misye gen volonte etc TT pa ale la ki bay misye on chans epi m kite pase e peyi map fè mwen menm epi m kite m kite w men m pat janm bliye w non apa kounya map gade paske vitelòm pa ka alèz konsa non peyi tande wi sa fè lòt bagay misye fon bagay ki pi grav toujou. Misye ale misye ale nan do nan do akademi an vitelòm wi misye ale nan do akademi polis lan ou konn sa misye fè nan yon zòn ki rele ti twoupo misye debake kay yon polisye yon ajan BLTS ta sanble ajan sa pa nan pa nan pa nan mele ak misye misye debake kareman li pete bal. Ou bliye sa Frantz Elbe? Ah men ou pa ka sonje, ou pa fè nouvèl. Ou pa fè nouvèl bon jan, ou okipe, ou okipe avèk Hugues Brun k ap di w bon travay chèf la, ou konprann Mackenson, Hugues Brun tout ap di w bon travay, mwen m p ap di w bon travay, m ap di w bon travay lè w fè sa k bon. E konsa m ye, e sa k fè m granmoun tèt mwen, m pa manje nan men kenn nèg isi. Se yon fason pou yo pa di m o men sa m dwe pale pou yo pou m fè yo plezi. M pa gen tan sa a. M pa gen tanperaman sa a non plis. Si w kwè m manti, demande à Rony Colin, mon patron. E li te toujou patwon e vye nèg mwen li an, si l pa bon m anyen men se yon verite wi. Li te toujou vye nèg mwen li ye, Rony Colin. Mande Rony Colin. M toujou respekte tèt mwen. Rony ou nan pale avèl nap dim tenten ou pa konn entèl mpa konn entèl paske mpa gen tan pou entèl la lè mal travay nan radyo a mfin travay male nan lekòl mal fè kou kòm formatè an prevansyon woutyè daman mtap met prensip sou ti nonm nan avan yè tal frap yon polisye lap fè makak mpa gen tan san reta moun nan mpa gen bagay konsa nan mwen sa vle di ke si w fè sak bon bravo wap voye tenten tou mdenonse w paske mpa manje lajan poum travay poum pale byen pou ou. Pa gen bagay konsa, m pa pòt pawòl ou, m pa konseye, m jis on sitwayen ta swete on lòt Ayiti. Vitelòm pa ka alèz konsa. Misye fin fè tout dega sa a, misye parèt ankò nan bab akademi an la sou wout frè la, misye egzekite Arrington Rigaud, yon kadr, yon nèg, yon sèvo. anndan polis la, yon sèvo, yon entèlèktyèl rare nan pnh la, Arenthon Rigaud. Misye se responsab lekòl nasyonal polis lan. Se misye t fòme dè enspektè, dè komisè o nivo de lakademi polis lan. Yo ekzekite l. Sa pa entèpele n mesye? Vitelòm vin pi chèf. Misye touye moun lèl vle. Sèl grenn nèg vitelòm te pè anlè a ete Alex chèf gang parèy li. Alex tonbe baw misye anvayi bristou misye anvayi metivye li anvayi doko li anvayi grojan li anvayi kay franswa avan yè pat gen operasyon jiska prezan banm pa banou detay sou bagay sa petyon vil la nèg yo al su al ede on pwòch yo ki an difikilte Kout bal pete, nèg yo tiye plis pase 3 polisye, gen youn ki disparèt jiskaprezan, okin enfòmasyon. Sa pa di w anyen Frantz Elbé, jiskaprezan Dodly Lafon, ti nèg Kavayon, nèg Vilaj pran misye, ou janm konn sa l devni? Hein? Steven Louis, la ti nèg ki leve Dèlma 2, Nèg krasè dife pran lavan yè la yo egzekitel yo griye misye ou janm kestyone sou sa? Gon zanmi te fè yon kòmantè sou sa deja, m pa korije l, m kite l konsa. E m sot fè n tande la, m pral fè n retande l, paske m konn nèg isi yo manke tande. E sa t fè m tou voye vòy m sot pase la, m tou voye l bay Frantz Elbe tou. Ok? Paske mwen menm se peyi m ap fè, m pran angajman pou peyi a. Ou wè Frantz Elbé misye vini aux Etats Unis li mandem rankont m pa ale se pa paskem gen pwoblèm avèk Frantz Elbé se paskem konnen al chita avèl on foto ka pataje epi nèg di nenpòt detay kitem kotem ye a dayè kitem janm ye a m pa gen tan m pa fwota moun m pa chita moun m pa gen tan pou sa. Banm di w yon ti bagay. Mwen pataje imaj sa nap gade sou ekran an epi m di, men sak Ayiti a. M di men rezon dekourajman m nan. Men rezon dekourajman m nan. Men l sou ekran an la la sosyete. Si w pot ko wè sa, vin regade l. M di Vitelòm fè la fè one. pi wo pase pon charye. Depi avan yè map anonse yap travay sou wout la e pa manti mfè, al gade lòt twit kem te fè sou sa Frantz Elbe. Fè ekip ou al gade twit kem te fè mdi ke pandan map pale la Vitelòm debake ak ekip li lap fouye twou sou wout la. Nèg yo fouye yon seri de twou menm si w lage 2 machin ladan yo l pap plen l. Yo jwenn tan pou yo fè l. Paske tout zòn sa yo abandone. Mwen te di lè m kanpe dèyè, m di tout sa w ap fè la se pipi de cha. Paske w pa ka di w ap mennen yon operasyon, pandan ke w ap pete bal, fè makak, lôt bò w pa menm ka rive sou twa rigòl, alòske nèg yo ap dòmi leve nan Dumay. Konbyen fwa isi a m di nou ke si n bezwen pran Vitelòm, premye kote pou n boukle se Dumay. E pa avèm pou fache non. Se vitelom pou degaje w pou pran lè sa map bat bravo pou ou. M pa bat bravo pou nèg paske map achte figi l. Lè m di n sa se yon pakèt bouda chire n ye n paka peye moun m travay avè nou. M di n sa deja, m klè sou sa. M son sitwayen k angaje m, m sakrifye vi m, m pèdi tout sa t genyen an tèm kòmsi an ou wè jan nèg ap pran ti plezi map gade James Pierre kap byen pase a Medjine la pa vre oh nan Medjine wi nan Medjine e pa a Medjine non men nan Medjine kidonk nan bal Medjine m ta renmen al distrè m tou m ta renmen al m wè James Pierre ap byen pase la m wè Roland pou kont li lap chèche Joanne li pa jwenn ou m ta renmen al distrè m men m pa sòti paske m dakò mennen yon vi izole pou m ka bay peyi a sèvis ak mikwo k devan m nan la. Sa di pou w pa dakò m atake w, se pran responsabilite w. Paske mwen m pala de polisye k gen volonte. Poukisa yon operasyon yo dwa ap mennen rapidman, avan yè Vitelòm trake m di m sa deja, misye panike, nan vwa misye l panike. Poukisa w kanpe operasyon Frantz Elbe? Di peyi a, tònad ou te anonse a, poukisa l kanpe sou tòsè l? Di peyi a sa. Frantz Elbe, peyi a ap tande w. Bon, m li tweet misye voye pou mwen an, m di ke, Men sak Ayiti a. Men rezon dekourajman m nan. Vitelòm fè laferone, sa n ap gade la a, pi wo pase Poncharye, Depi avanyè m anonse y ap travay sou wout la, yo fouye twou, yo soude baryè byen alèz. Elbe pwouve l sa l ye, Vitelòm tout bon. Randevou sizè, ti koze ak TT. Bagay yo anpil. M klè sou sa. Pou w ka pwouve m lekontrè, pou m vin di w o Frantz Elbe monchè, w ap fè bon bagay, pwouve m sa, demanti Vitelòm avèk sa w pral tande la a. Frantz Elbe, E m di nou isi mwen menm, se ti kout map bay peyi a, m pa rete ak pèsòn moun. E nap fè demagoji n panse ke TT pral bat bravo pou nou. Non, jwenn lòt nèg nan medya kap voye flè pou nou pou fich gaz, e pa TT. M di n sa mwen menm, nou pa gon pyès nan fif nou, vwa ke n ta deside peye TT pou pale byen pou nou. Ou pa a nan nou sòti ba a semèn dènyè m demanti nou depi lè sa m konnen n babya avè m lè n vin di ho tònad nou tiye 7 bandi m di n se manti n bay mantò pa t gen bagay konsa se sa m wè m se verite m ap bay pèp la m pa ka bay manti pou nou e pa ap ekri m di w de m p ap detwi pèsonn w ap detwi tèt ou paske vitelòm di ke la sa li e l ou ye ou konn pale avè l se vitelòm ki di l kounye a pou w ka demanti vitelòm pwouve ke Ou atake misye a fon. Polisye yo gen volonte se mwayen yo pa genyen. Mande mwayen kòm DG polis lan. J'ai parlé aux policiers. Tout bon polisye se zanmi m yo ye, m di w sa deja. Tout bon polisye se zanmi tete. Si w wè yon polisye ap pale tete mal, li pa fin bon moun, al mennen ankèt sou li. Pa gen ankenn bon polisye ki pa zanmi tete. Paske m ap fè yon travay pou la repiblik. E siw pa engra al kwadèboukè gen anpil bon kou nèg yo fè mande yo gras ak ki travay kiyès apa apa m di w gon nonm la Daniel kap kap taye banda ansdeno misye manke asasine yon polisye menm konnen w pa konnen menm non nèg la w pa konnen sa di w pa menm konn sa map pale a ou gon lapolis menm kontwòl ou pa genyen Kounye yon chèf gang kap deside misye sòti voice li di moun yo pa ouvri. Lèl wè se sou rans nou ye li fon lòt voice soti poul di moun yo bon tout bagay trankil kounya retounen. Kidonk se Vitelòm kap kòmande. Yo e mèt la te twò renmen nou. Yo e mèt Robenson de lui, depi ou tande avoka arete, se li menm. Depi ou tande avoka gen pwoblèm, se li menm. Depi ou tande avoka pa gen kòb, pa gen anyen, Mèt Robinson Pierre Louis yo gon kès pou sa pou sipòte avoka. Jodi a, nèg yo wè batay ke m t ap mennen, batay ke tout lòt avoka ap mennen, yo wè se fòs la pou yo elimine. Yo arete l, yo jete l nan prizon. Mesye m pa t ka di anyen nan dosye a paske m t ap swiv nan ki eta nèg yo rayi lajistis. M tap gade eske neg yo gen konsyans. Mwen pa janm di anyen. Lè m pale ak tout moun, mwen wè m koupab si m pa di anyen. Pandan mèt Robinson Pierre-Louis gen 6 mwa nan prizon. 6 mwa! Mesye, l'article 7 de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal, Li di klèman, yon jij denstriksyon li gen 2 mwa pou l mennen ankèt e yon mwa pou l rann òdonans. Mèt la nan 6 mwa la a wi, òdonans poko soti non. Oh! Vwa Beas Corpus plede pa onorable! Moun ki nan konsèy de lòd ba ou baton presyon. Konplo fè lòt la pat libere. Dosye an apèl. Apèl poko janm di anyen non mesye. Poukisa nèg yo fè nou sa? Poukisa nèg yo kraze pwofesyon nan men nou? Nou pase mizè pou n avoka. Nou pase mizè pou n avoka. Kounya la. Pou politisyen vye moun pran jistis an otaj paske mèt la bon moun, paske mèt la onèt. Latik 25 di nul ne peut être interrogé en absence d'un avocat ou un témoin de ce choix. Kòman mèt la fè avoka yon moun epi pou yo arete l ankò? Mwen menm mwen di se swa ou touye nou tout. Ou byen yo arete nou tout Nan la jou ki vyen Si nèg yo pa soti òdonans lan Pou nou jwenn mèt Robenson Delbé Kontinye avèk nou Al pwoteje nou Ke l te an apèl pou arè a soti Ke òdonans Jules Souto pou l soti Pap gen lajistis ankò Pap gen lajistis ankò pou pèsonn Paske tout lajistis pral fèmen Kiyès k ap fèmen l Nou menm avoka Latik 25 Nou menm avoka Paske yo pa gen dwa entèwoje yon moun Nan lachans de nou Nou pap chwazi bay asistans ou a kikon. Nou pap asiste pyès moun. Nou pap asiste pyès moun, e pa nan Pòtoprens non, nan tout jiridiksyon peyi a. Mèt Wilson Berry li twò onèt, li twò dou, li twò sansib, li twò di. Li twò saj li di deja. Pèp la soufri twòp wi mesye. Avoka yo soufri twòp wi mesye. Twòp zam nan peyi a wi mesye. Trafik zam nan fòl fini wi mesye. Enben pou tèt sa wi mesye Mèt Robinson Berlou avoka yon moun nan egzèsis fonksyon l yo vyole atik 26 yo vyole atik 53 dekrè ki reji pwofesyon avoka yo vyole l yo arete l yo met nan prizon. Mesye an!